Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chagren moun kap tande chanèl sila nou sòm le 31 janvye 2023 nou di babay ak mwa janvye a mwa a janvye a ki vini enben li wè ke tèlman pa gen aktivite nan peyi sa ebyen li menm li pa rete. mwa janvye a ale. Se ta di a ou demen se sra donk... le 1er février 2023. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est parti pour une nouvelle émission. Juste avant de commencer, je dois faire big up à un ami. Son nom c'est Lorvenson, le Danois qui a attendait et gardé nous souvent du côté de l'Arcaillère. Alors très bonne journée à tous ces gens-là qui écoutent là-bas. Et m'espérez que nous pourrons passer un bon moment sous Chanel Ya un arabe ki m'a anvwaye yn tit video paske te gen yon video nou te fè pou n di ke mesye e nèg savyen yo yo antere polisye yo nan yon fòs komin ebyen genyen yon ti video ki rive jwenn nou la kote ke nèg yon kote kadav yo ap desosye mezanmi se triste pou yon manman ki li menm Ale nan radyo yon papa ki li menm ap reponn kestyon pou dire ke, ekoute byen, se ta evidan pou n ta jwenn kadav pitit nou an. Se ta evidan, lè madanm nan ap pale pou l dire ke, ben ekoute, m ta renmen jwenn kadav mari m, men elas, men kote yo ye. Imajine, ou menm ki ta yon frè. Junior youn nan polisye ki mouri yo lè w rele l nan apèl videyo paske w tande ba yo epi lè w gade ou wè son sanginè k ap mete inifòm lapolis lan sou li inifòm ki te sou li an menm e lè w di kote frè m nan li di w li pa la li fè vrè l pou peyi san chapo w a konprann nan ki basen emosyon ou t ap benyen nan moman sa men. Si nèg yo tout yo mouri konsa, kounye a mwen pral poze tèt ou kesyon pou di, bon ok se te operasyon, pwoteje e sèvir, pa gen pwoblèm nèg yo mouri, men ekoute, se nan konplo nèg yo mouri, se nan konplo nèg yo mouri. Èske w tande rapò la? Ou te gen chans tande emisyon ki te fèt sou rapò ki soti kòmkwa genyen 3 o grade nan lapolis lan Ki yo menm? Nan lòbèy sa a. Sa vle di yo ta nan konplo sa a. Epi, genyen plizyè gwoup gang ki le menm ladann. Sa vle di gwoup gang Savyen an, men gon gang nan Pòtoprens ki al bay yo ranfò. Kounye a la, men sa pou n di tèt nou. Gon seri de dirijan ou genyen. Dirijan sa yo, se yo menm ki konn lakòz peyi a tonbe oubyen plonje. nan yon estabilite. M pral ba nou yon egzanp. Ou wè majistra Lyankou an, li rele nèg yo, nèg yo nan lapolis lan, li di yo genyen moun la a ki aletranje k ap voye manje ba nou. Epoutan, se manje Luckson, gwo bandi Savyen, nèg yo ap manje. Lè nèg yo al tire Aluckson. Kounya Luckson fache li pa bay èd ankò nèg yo tou wè kiyès ki tap ba yo manje. Kounya sa pou konprann modèl majistra sa li lè l te tan pou ke popilasyon an te voye l jete, te vomi li paske humm se pa modèl dirijan sa yo pou n gen. Nou bezwen de dirijan e se sak fè m di tou Muscadin an li menm li konn rive yon kote Li montre se militan li ye. Paske ou pa kapab dirijan pou ap fè mòd deklarasyon sa yo. Eske nou pa konprann? Ou pa gen dwa dirijan pou ap fè mòd deklarasyon sa yo. Majistra sa te fon deklarasyon byen lontan. E pou mwen son majistra ki pa konn li, li pa konn reflechi tou paske gen bagay depi ou fè l, Ou kapab jwenn enpak la to ou ta. Ann tande ki sa l te di nan epòk nèg yo t ap lòk peyi sou Jovenel Moïse. Bonjou prezidan, bonjou minis enteryè, jodi a la m avèk baz Africa, se nèg sa yo ki kenbe pon sonde, kafou pèy pou mwen ok, nèg sa yo mwen menm m di yo piga. M di nèg yo piga yo tire moun. Mete pse nèg ap met kawotchou. Vin mete branch bwa pou bloke kafou pèy. Pousonde tchou a kout boutèy. Pouvwa nou jwe pouvwa nou. Anmweyy prezidan. Wè yo 3 la yo nenpòt 50 deyò la. Yo nenpòt 50. Se yo ki vin jwenn mwen la. Se chèf pouvwa yo. Chèf pouvwa yo ki jere nou, nou pa gen moun ki opozisyon ki jere nou. E pi nou pa nan opozisyon tou nou menm. Pase e Jovenel nou genyen, nou pa gen lòt ankò. Yo rejte kòb la. Se ti kòb pa m nan menm si l piti se li yo pran. Ti kòb pa m nan menm si l piti se li yo pran. Bon bagay. Ok, anfòm mesye. Nou wè kisa mouche t ap di donk. Mouche se yon bandi. Son asasen e ki ap chache dòt viktim pou klan asasen l. Brèf, nou kite dosye sa, petèt nan yon lòt emisyon nou kapab bay e majistra sa plis benediksyon. Men ekoute, peyi sa se konsa li plonje nan kawo enfènal sila. Kounya la, apre piblikasyon rapò sèvis ranseyman DDA, Sou lanmò polisye yo, Sina, poa, ki se Sendika Nasyonal de Policiers Haitiens, li egzije pou IGPNH la ak lajistis tande prese prese direktè depatmantal Latibonit lan komisè divizyonè Brice Mertil pou l kapab bay eksplikasyon sou lanmò 6 polisye yo. Lòt koze nan aktyalite a, polisye Rabel. Giscard, ventyèm pwomosyon ale travay yè lendi ki se 30 janvye 2023. Li pa rive antre nan komisarya Dèlma 33 kote li tap travay. Polisye a ki abite Kafou, li kite lakay li vè 6 zè nan maten daprè sa yon frè l fè konnen e se pa Taraz li pase. Depi lè sa yap rele l, yo pa gen ankenn nouvèl. Men chak tan nou antre nan lojik sila, m ap toujou jwenn mo sa pou m di nou. M ap toujou kapab di nou sa. Donk, e li evidan pou nou konprann byen mouvman n ap mennen an. Premye bagay m toujou di nou, nou pa ka ap mennen yon mouvman paske se bandi ki touye nou, ki lakòz n ap mennen mouvman sa jodi a. Se pa vre! Si bandi touye nou nap mennen mouvman sa a mwen mande nou pou n desolidarize ak bandi paske anpil nan nou nan klan bandi kounye a gon bagay pou nou fè si anpil nan nou nan klan bandi eske nou ta kapab jije li bon pou ke nou tout nou fè yon sèl ak tout bandi isi pou batay la chanje sans pou nou batay vrèman pou pèp ayisyen an se sa m bezwen. M pa bezwen lòt bagay ke sa. Men, m pa kwè kòmsi se pran lari, bloke lari an ki evidans lan. Evidans lan se, si nou tout pa vle fè kowalisyon ak bandi, ke nou met grenn nan dechouke ti makak anlè a. Ke nou met grenn, paske si jounen jodi a la, genyen Vitelòm ki se sèl kòk chante nan pènye, nan tòsèl, Li pran gwo jan, li pran bwa lendi. Li touye plizyè polisye pou nou. Si Nou pa anvi fè kowalisyon ak vitelòm ebyen se al kanpe anfas vitelòm pou al batay. Al chache minisyon pou al batay ak vitelòm. Osi senp ke sa. M panse ke bloke lari an ladann tou wi. Men fòk nou ka bay yon replik paske moun ki ap fè nou soufri an li la tou. Moun ki touye frè nou yo li la tou. L ap bat lestomak li kòmkwa se li menm ki sèl kòk chante nan kanton an. Men mezanmi fò n al kanpe anfas li. Gen anpil nèg ki mouri anba a nan Latibonit. Fò n desann anba a pou n al bay yon replik. Sinon nèg y ap di nou se lach. Osi sanp ke sa. Bandi yo ap di mesye gade travay polisye yo. Bon m fin touye yo epi kounya yo pran lari y ap fè makak. Èske n pa konprann? Se de bagay. Swa nou gon fiksasyon sou nèg sa yo pou n al ba yo yon repons, swa nou kanpe an fas yo pou n kontinye batay. Lè sa a nou pap bezwen lòd. Se nou menm k ap planifye pwòp operasyon nou. Lè sa a operasyon an la pi byen pase. Mwen m toujou di yon nèg sa. Ran mwa fou ou saj. Si pa gen polisye kap kole dèyè ak bandi la polis lan si otorite yo pa pral livre nèg yo a la boucheri polisye ki entèg yo ka batay yo ka batay ak bandi yo m konnen frèch pap dakò avèm men yo ka batay ou sonje piti a sovajè nan video li di w li menm li ta bezwen sèlman 100 nèg men 100 ap twò piti sovajè ou ka bezwen 500. E li te di bandi an ki te nan live la, li te desann, li te limen 2 nèg pou li. Kòman ta ka fè konprann nèg a gen materyèl nan men, nèg a ka batay, nèg a konn kote lap met pye l? Nan vilaj de Dye tou, e vre yo te voye nèg yo mouri wi. E vre yo mouri monchè. Wap antre yon kote ou pa konn kote wap antre a, lè ou pran nan zizirit, pa gen ankenn rekou. Donk sa vle di ke, jounen jodi a la, fòk polisye yo repanse bagay la. Ba wi. Pandan Vitelòm ap mete moun cho nan pènye, chèf polis la menm, l ap flannen, l ap pwonmennen. Piske sa fè yon jou depi ke gen yon delegasyon wo kòmandman pnh la ki gen nan tèt li DG a Yfrantz Elbé, ki yo menm al vizite. lokal komisarya Petyonvil lan, li menm ki di li konsyan pa rapò ak revandikasyon ajan lòd yo, le premye dè polisye pandan vizit sila a ki efektye nan Petyonvil li pale avèk polisye yo. A priyori an omaj ak polisye viktim nan akonplisman devwa yo nan Metivye 21 janvye dènye, kòmandan an chèf pnh la Frantz Elbé li menm koube li devan Nèg sèl sa gen pwen kote poul toujou fè sèl avèk tout polisye m toujou respekte tout polisye e m pa janm jwenn yon visye ki derespekte paske m fè sèl. Li enpòtan anpil pou nou met tèt nou ansanm pou nou bay repons pou nou gade ki meyè fason Fò n gade ki jan nou ka kole fòs nou ansanm pou n wè ki reyaksyon ke nou ka bay. Men son reyaksyon enstitisyonèl ki bay on fòs siperyè a fòs bandi yo. Chak grenn lage eksperyans pa li, gen konesans pa li. Nou chak grenn la gen fòs pa li. Men si nou mete tèt nou ansanm, nou planifye, nou ka bay yon repons fòt e ki ap senbolik pou bandi konnen ke fòs legal la, pi gwo fòs la se nou menm. Donk se sa k fè ke mwen vin jwenn nou pou m di wo kòmandman fè yon blòk avèk nou nan kad yon repons. direk a bandi. La polis je pons ki lè tan pou ta kapab genyen bon ti kamera bon ti iphone pou ke imaj sa yo yo kapab parèt pi lwil. Nap anchene avèk yon ti video kote ke nèg vitelòm yo ankò yn fwa yo kraze yon mur nan bèl vil petèt ki kapab fasilite pou yo antre sòti la pi byen paske nan yon premye tan te genyen Abitan nan zòn nan ki te erije yon mur e mesye yo te vin kraze mur lan. Moun yo leve mur lan ankò ebyen nèg yo vini la yo pase a l'action yo kraze yon mur paske mur sa li ap fasilite pou yo kapab franchi zòn sa san pwoblèm. Sa se yon veritable danje pou tout moun ki nan zòn nan. Shit. Mwen rive pre, he? Shit, man. Si nèg yo pat gen tan reaji yo, salop yo antre nèt wi la. Yo dap antre. Yo antre. Mesye sa yo, mesye sa yo aji, entè aji avè yo. 7 jours sur 7. Alors, un petit bonsoir à Carmélite, notre marraine. Notre ami Jay, ça fait un bail, ben, que nous partons haut. Alors, est-ce que tout va en forme? Notre grand frère Alex, Alex Georges, du côté des États-Unis, merci. Euh, pour support, nous, merci. Le fait que nous toujours là, il y a également Gerline du côté du Canada. Très bonne journée à chacun de vous et Nou kontan pou avèk ou pou kapab enfòme ou sou chanèl ou renmen anpil lan bagay yo grav o nivo de Gonayiv. Mwen gen yon ti video ki rive jwenn mwen la se konsènan Gonayiv la video sa dure 23 segond. Ekoute byen sa se pase o nivo de enstitisyon de la rond. Nan Gonayiv, yo mete dife nan lekòl sila. Poukisa yo mete dife? Ou ta renmen konnen? Ebyen men eksplikasyon. Tande byen sa k pase a. Genyen elèv yo ki mele ansanm avèk polisye ki revòlte yo ki ap manifeste. Manifeste poukisa? Paske gen polisye k ap mouri mal nan peyi a, gen bandi k ap manje polisye, gen otorite k ap voye lapolis. alors des policiers à la boucherie c'est bien quand même de manifester pour ça mais écoutez vin genyen yon malentendu ki sak pase vin gen yon sòt defervesans devan lekòl la gen yon polisye ki li menm nan Gonayiv men se moun Pòtoprens li ye alò l desann ansanm ak pitit li pitit li lekòl anba nan lekòl sila li te vle kalme foul la, il est en civil, epi pou te kapab sòti avèk pitit li a. Pwoblèm, bal la l tire a, ebyen, move chans pou li, bal la sanble al blese yon elèv. Sa w tande a la a, manifestan e elèv yo mete dife nan lekòl sila. Se polisye frèdam yo ki yo menm fon jan pou kapab pèmèt kòlèg yo Ale! Nou deplore sa k pase a. E apre sa yo mete dife. An nou fè yon ti tande kòman sa te ye. Paske m gen enpresyon imaj sila li kapab yon pe limite sou paj la. Reje figi nou mesye! Reje figi nou! Reje figi nou! N ap boule lawont lan! Merd! Ou kapab gen yon ide. Men, kite m di nou, tou sa, se otorite nou yo ki lakòz. Tou sa, se paske polisye nou yo Yo pa entelijan. Tande byen sa map di nou an wi nos chers policiers. Nou te konnen se te yon peyi gangle nou te genyen. Nou te konnen byen otorite yo tap pwoteje bandi plis pase nou. Si nou te konn sa, poukisa lè yo planifye operasyon pou nou, nou oblije ale nan operasyon? Poukisa depi lontan? Nou pa t antre an rebelyon. E a chak fwa m ap fè yon emisyon ki konsène sa, fò m di nou byen mesye, fò n fikse kote pou n fikse yo. Kounye a s on lekòl ki boule. Sou kont kiyès? M pa konnen. Men sou kont kiyès? Paske te gen manifestasyon, gen yon seri de bagay. Nenpòt lè yon derapaj te kapab fèt. Men jounen jodi a la ekoute, mwen pa vle pou yon moun ou gen rezon. Ou tèlman vin kwè rezon w nan twòp pou ou kounye a w ap chache fè egzaksyon ak rezon w lan. Ban m pou egzanp klè avè w. Pa egzanp, nou pran Izo Vilaj de Dye. O, se paske l te marjinalize ki fè jodi a l vin bandi. Men jounen jodi a la kèlkeswa sa yo ta kapab eksplike yon moun de Izo, yo te mèt di Izo ete yon ti anfan de kè. Jounen jodi a la tout moun ap di, sèt en kriminèl notwa. Egzanp pou tout lòt moun. Èske n konprann sa m ap di nou an? Donk se pou m di nou ke anpil fwa ou gen rezon, ou konn itilize rezon w nan mal, ou vin antò. Polisye yo, maten an, yo vide gaz nan meri Taba a la, m kwè kote moun t ap fè paspò. Brèf, poze tèt ou kestyon, poukisa tou mesye sa yo silvouplè? Se de bagay ki gen sou tab la polisye yo. Revandikasyon sa yo m panse yo ka pase wi men sak pi evidan an nan kad revandikasyon yo swa nou fè yon sèl a bandi yo nou federe pou n fon bon batay pou n sove pèp la swa nou kanpe anfas bandi yo paske pèp la tap plis kontan jounen jodi a la pou l ta wè gon kowalisyon k fèt ki gen anviwon mil polisye ladan l obyen mil senksan polisye kap mache vè vilaj de dye mil senksan polisye kap mache vè vitelòm humm. pou ta gen bon jan materyèl nan men nou pou n ap mache vè moun sa yo. E koute byen, si, wè m te konn ap pale de kestyon bandi ki ap federe pou fè yon bagay, bon ban m di nou yon bagay, nou menm polisye sa yo mesye, si nou al peze sou akseleratè lan, m gen presyon ke moun sa ki nan kominote entènasyonal la, peyi zanmi Ayiti sa, ki toujou wè nou mal, k ap priye Bondye pou nou plonje pi fon, li t ap leve tèt li pou l di polisye sa yo se teworis yo ye. Wè sa n ap fè la yo se bon bagay. Toutotan nou fè sa k bon pou pèp nou an, lè sa a moun sa yo ap di nou se vagabon, nou se kriminèl, yo pral mete nou sou lis teworis. Eske n konprann? Paske si n ap manifeste, nou just ap kraze brize, enben, e pa anyen non. Bon, bon, bon, ou wè, ban m di nou bagay ki pi byen, mesye polisye yo. Ou wè si n ta fè yon kowalisyon de mil òm, nou byen ame, n ap vanse sou Vitelòm, n ap kòmanse bay Vitelòm bon bwa kale a, nou pral jwenn yon opozisyon fewòs. E se pa nan peyi a non souple. Se kapab nan kominote entènasyonal la. Konprann byen ke dèfwa ou konn ap jwe yon jwèt, epi jwèt la se pa pou ou li ye. Se pou yon lòt moun w ap fè l. Tout sa k ap fèt la a se pou lòt moun n ap fè l. Nou poko janm ap jwe bon jwèt la. Wè jou n ap jwe bon jwèt la, w ap wè m antre ladann an granmoun, an gwo bout bèt m ap antre ladann m ap bò kote nou, m ap batay avè nou tou. Paske se lami ansanm avè nou. E m konnen gen anpil nan nou ki gen dinite ki di yo pap pati kite peyi yo. Se la a pou yo mouri. Ebyen mwen m avè nou. Men, liy sa a m pa fin twò renmen l se sa k fè m poko antre. Eske nou konprann sa m ap di nou an mesye? Donk ann batay byen. Genyen, wè pandan polisye nan lari, polisye ap fè manifestasyon, hum. Wouuyy bandi yo menm yap fè lòbèy yap fè lòbèy nan lyancourt nèg savyen yo pran lyancourt lajan kontan mezanmi gadon peyi nèg ki plis parèt sou yon ti video map gade ki parèt viral se dèdè menm lèm pa wèl menm konn vwa byen se li menm nèg grenad la ebyen misye pale poul di yo met pye yo atè a yo pran zòn nan paske tande byen wi poukisa nèg yo vin pran zòn nan Lapolis oubyen otorite yo, yo menm yo okipe zòn Kafou Pèy la pou fon devyasyon vè Jan Deni pou ke pa gen twòp aktivite bò lakay yo. Ann gade ti sa. A wè ti bout videyo sa map fè la poum bay lemond wè. Map bay lemond wè ti bout videyo sa kòman pèp Yankou a leve maten an tout zòn blanch. Ay grif la met pyel atè. La n bloke wout Yankou sa a la, wout prensipal Yankou sa a la toutan Leta pa pran reskonsablite l pou l debloke wout Kafou Pèy la ki nan 8 mwa bloke. Nèg yo bloke wout la fè tout machin ap pase Jan Deni pou yo pou yo ka fè pil kòb pou Ti Mebrik achte bal pou l vin goumen avè n. Ou wè sa m di w? Leta, lè e chèf nou ye fò nou pa gen. Nèg yo Yankou la menm paske yo rele lapolis, lapolis pa reponn yo non. Nèg yo ap fouye kamyon, ap dechèpiye moun, ap dechèpiye yankou paske yo pa jwenn moun frè. Pa gen moun yankou la frè. Pi fò moun yankou yo se sen mak gonayiv y ale frè. Tounen sou lòt dosye yo, fò m di nou ke komisè gouvèneman an bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens lan Jacques Lafontant nan plizyè kòrespondans li adrese ak enterese yo konvoke pou mèkredi Premye fevriye 2023, setadi demen, jounalis Luckner Désir di Louko e Esaü César nan pakè Pòtoprens. Daprè chèf pakè an, ebyen li menm li akize jounalis sa yo poutèt yo ta pa ka edike epi enfòme sitwayen yo yo pase akote de, m ta kapab di, objektif sila. Alò pou sila ke Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè lan pa sètifye pou absans entegrite moral ajisman sa li menm tou li repwoche li ak jounalist yo. Se sa nan peyi Dayiti lè de jounalis daprè komisè lan vyole atikl 28 tire 2 ak 28 tire 3 konstitisyon peyi an akote atikl 64, 67. 313 et suivant code pénal haïtien. Commissaire gouvernement Port-au-Prince octobre depuis octobre 2019, Jacques Lafontaine, était révoqué et en novembre 2022 pour corruption, malversation et abus d'autorité. En janvier 2023, Conseil supérieur Pouvoir judisyon lan, pa sertifiye komisè chila parmi yon trenten lot juj. Lè li avanse motif ki lye ak absans moralite bè komisè Lafontan li menm, sou fason li konvoke 2 jounaliste yo sa ta montre ke rapò CSPJ a manti. Eske kelken ki li menm gen absans dentegrite moral pe preche ak yon moun? Moralite, Kestyon, M kite pwen sa a, m ap travèse nan lòt dosye. Ban m fè yon ti tounen sou kestyon Lyankou la. Lyankou, sa k pase polisye yo, se bagay sa m ta kapab di ki demaske e ki petèt ap demaske anpil nèg ki nan Leta a. Jounen jodi a, ou wè rapò soti. A ben wi, rapò soti, gen nèg la k kòmanse ap manje gwo pous yo. Men kòmsi Ayiti, on peta p ap tire. anyen pap fèt. M vle nou konprann pandan polisye ap mouri agòch adwat, ekoute byen, yè Ti Makak asasine omwen yon polisye. Leclan de Vitelòm li menm li pase a laksyon, se pou di a Frantz Elbe fèmen bouch li paske Frantz Elbe fè yon premyè deklarasyon dizan bè kil va lanse loperasyon Tònad 1 epi tou swit aprè Vitelòm pase a laksyon l kraze komisarya Pèrnye a plat. Epi nèg yo ap fè yon jan la pou kapab gen espas pou franchi Bèlvil. Sa vle di y ap frape. Yo di Frantz Elbe, Hey! Je suis là! Quand Vitelòm se trouve dans le coin, ben, personne n'a le droit de dire rien. Konprann? Paske se li menm ki puisan. E jounen jodi a la, nou wè ke bandi yo alèz apre lanmò polisye sa yo pou y ap bat lestomak yo toujou. pou yo fè konprann se yo menm ki Mèt e Senyè. Donk sa vle di, tande byen sa m pral di nou an, gen yon lè k ap rive tankou Michel Soukar te di sa, lè pou sòti lakay ou se yon bandi w ap di silvouplè èske m mèt soti. E gen yon lè k ap rive peyi sa tankou jan l te di sa li pral somalize. Petèt aprè yon mwa ou kapab ekri yon atikl pou w di Ayiti se somalize. Paske pèp la pral rive nan yon fason nan yon moman pou l di ke kisa m dwe fè? Ou pral rive nan yon moman pou viv alèz, fòk se anba je bandi yo pou rete. La preuve en est bien grande. Dènyeman la, m kwè se dimanch, pandan m nan plèn nan m tande yon pwogram k ap bouyi. Epi, m di bon, ban m al gade pou m wè kote pwogram sa a ye. Lè m gade m wè, pwogram sa a ap fèt nan yon zòn ki rele Lakou Trankil. Nan baryè ki tou pre baz B13. Se la yo te fè pwogram sa. Gon gwo DJ ki te al jwe. Paske DJ sa li menm son DJ ki al jwe tout kote. Nan tout geto yo. Eske n konprann? E pi, lè m fon parèt la, a mwen nèg yo tèlman ap byen pase papa, m di bon ok. M retire kò m. Mwen jwe pye m, mwen ale. Men m te bezwen wè sa k te genyen. Bèl pwogram. Donk se pou m di nou ke e pwogram sa te gen anpil moun. Malgre te gen nèg ak zam, men te gen anpil moun. Sa pwouve a klè ke gen yon lè k ap rive, moun yo ap oblije santi yo alèz ak bandi yo. Bandi yo, depi kèlke zane, fè pati de kotidyen yo, y ap oblije aksepte l. Gen yon lè k ap rive, w a sezi w wè pèp la se aba lapolis l ap di wi. Paske, ebyen, kestyon bandi an, li prèske plis abitye avèk yo. E sitou lè w ap viv nan yon peyi kote ke Ou pa wè ankenn chema k ap fèt la a pou ta kapab pèmèt lapè tabli. Tande byen, pandan bandi ap frape, paske Ti Makak frape, Nèg Kanaran ap frape, Kwadèboukè ap frape, Vitelòm ap frape, Lyankou a di Nèg Savyen yo ap frape, men se polisye yo menm ki sa y ap fè souple? Se ti manifestasyon y ap fè nan lari wi. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Kounye a ki kote w ap kanpe? W ap ni krive yon lè w ap di ok ban m kanpe bò kote ki pi fò a paske aktyèlman la kote ki pi fò a se kote bandi yo jiska prèv di kontrè jiskaske lapolis mete pye l atè a an granmoun pou l ta kapab fè nou wè yon lòt rezon. Men si w wè teorèm nan konsa li parèt evidan devan je w lè sa a se bonjou papa bandi w ap di. Eske nou konprann? Bagay yo grav wi. Fineray polisye yo fèt, nou pral gen chans pou n kapab viv tout fineray sila an live pou moun ki pat gen chans swiv emisyon avan yo. Gad diferans lan. E sak Eliezer a? Moun sa pa Luc Eliezer men. Ah Son erè oubyen se volonte? Ah men Mèsi lapolis Men kote yo jwenn foto moun sa a? Kiyès se bon Mesye men yon nèg ki rele Luc Eliezer Gade Ok Map di plis non a ansyen foto men li men nèg ki rele Luc Eliezer a men foto yo mete anlè a pou nèg ki rele Luc Eliezer a menm foto polisye k mouri yo yo pa konnen hein menm foto polisye k mouri yo pa konnen kijan w konprann sa kijan w konprann sa ah chèf la men men polisye k rele Luc Eliezer a hein men li men foto yo poste pou Luc Eliezer a. Monchè, misye son nèg, misye son nèg direkteman sot Dammari, nan Grandans. Misye, li fè tout afè l nòmal. Misye son nèg ap fè bagay double lekòl la, misye pa t konn bagay sa a ditou ditou ditou. Kòm se sikonstans, misye te mal pou l rantre lan fakilte, Misye te komanse jipe Damien, apre misye di nou pral nan lapolis. Mwen m di misye bagay lapolis la m pa regle l pase m te sot Dammari ansanm ak misye depi an 95 m estime ap viv ansanm ak misye kay manman m. M di w misye t ap domi menm kote ansanm avè m. Ou konnen lè pou misye al polis ou konn sa l fè? Misye ap kite Dammari pou l al Jeremi 48 kilomèt. Misye se 2 pye bra l vann wi. Li oblije kraze lanati l vann 2 pye bra. Konya pou l ka peye machin pou l al pwopoze Jeremi. Detan Jeremi konya yo di l li bon konya l fin fè entelektyèl li bon, konya l moute isi l vin tann, vin dòmi ansanm avè nou kay manman m vin tann pou misye kapab rantre nan lapolis. Men konya la men sa lapolis, men sa lapolis ba li. Misye mouri l kite 2 pitit. Apa de pitit gen yon timoun 3 mwa. Apa de sa toujou manman l ak tout fanmi l, pitit manman l yo se sou kont misye yo ye. Le jou vandredi lè yo di misye mouri an, manman an li menm manman an ap tann, se yon mon kach misye ap voye ba li pase chak vandredi, se yon mon kach pou misye voye ba manman an pou manman an ka al fè mache le samdi. E papa misye, si w ap wè papa misye, papa misye se bon kouzen m, manman m se matant papa a, w ap wè papa a l ap tranble. Papa a ap tranble. A di tou resamman la, 8 janvye m te ansanm ak papa a m te kay fanmi anba. Papa ap tranble. Ay di men sa misye vin pran la. E misye pa misye. Nou wè sa pa, se pa li menm. Sa pa Eliezer. Misye rele Elinik Eliezer. Tout moun y ap di w misye rele Fwè Fwè. Se kon ti non rele Fwè Fwè. Ou menm ki pwòch fanmi an, èske gen demach ki fèt? Èske yo pwomèt akonpanyman apre lanmò Elinik Eliezer? Monchè, ou konnen e lapolis k ap pale, m pa konnen ki sa yo di. Yo gen dwa di y ap fè, y ap fè, y ap fè. Men kounye a apre antèman, tout bagay gen dwa fini, yo gen dwa pa janm di anyen ankò, manman gen dwa pa janm di anyen. Men tout pwoblèm nan, misye deja fin pati deja. Men misye mouri l kite yon timoun 3 mwa. Li kite yon lòt ki gen anviwon 3 zan edmi, 4 an. Plis manman l, papa l ankò tout se sou kont li. Ou pral gade, ou pral gade sèl yo anndan, li gen yon sèl avèk yon frè l anndan. Manman l anndan w ap wè se dezolasyon total. Pa gen anyen ankò dezolasyon total. Misye a kote li a la. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi